Hay gason Moun leyogan pa jwe non Humm Frèzè sè byeneme Bandi kidnape yon biznismann nan Leyogàn. Yo pran misye yo foure l nan yon machin, yo pete kouri ansanm avè l. Pandan yo ap file desann, file desann a tout vitès, yo rive nan yon kafou. Machin nan kanpe sèk, san chofè a pa peze fren. Lòt bandi yo mande men, ki sa k pase? Poukisa machin nan kanpe konsa? Oh oh! Vire kle, tcheke bouji, machin m pa fè mwèt. E frèzesè byeneme, biznismann sa ki rele Klodèl, misye, se siman l abitye vann prèske nan tout depatman ki nan sid peyi a. M pral rakonte ou kisa ki pase apre ke machin nan fin kanpe 5 an. Men sèl sa m konnen, mesye sa yo mèt kòmanse prepare yo paske zonbi yo pral leve sak siman, ou mèt rete la, m pral ba ou detay. Pa gen okenn moun ki te kapab panse yon bagay konsa. O o, relasyon Mateli te genyen pandan l te prezidan ansanm avèk ansyen prezidan Jean-Bertrand Aristide. Men si yo te damou pèp ayisyen. Yo youn pat konn pase yon jounen san yo pa pale. Le swa se alo mesye le prezidan, wi mon gran, bonne nuit très cher. Se pa ti koze piti pèp ayisyen. Selon ansyen anbasadè caricom nan ki se Noël Peterson kap eksplike dosye a sou twitè Ou pral konnen wi ki sak pase ki fè relasyon de mesye sa yo pral kraze. Ou mèt rale chèz ou, m pral ba ou detay. Lapolis nan Ench, lajistis nan Ench, ekskize mwa, konvoke ansyen senatè Rony Celestin. M pral ba ou motif yo. Men ou kapab raple ou nan jou pase yo peyi Lèzetazini sanksyone l pou koripsyon. Bandi a zam lanse yon operasyon chache kay polisye. Nap mande lapolis tanpri souple mezanmi gade koman ou te kapab fè pou stope dezod sa. E hier bandi a rive boule kay yon polisye nan komin Kwadèboukè. Rale chèz ou chita konfotableman. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou la pou pa rate okenn videyo se zanmi pa ou Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te Vincent Bourique tonbe nan trou konbyen tèt konbyen pye. Vincent Bourik tonbe nan trou, konbyen tèt, konbyen pye. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se 2 tèt 6 pye. Ann pa ti krik krak pou nouvo kont nou genyen. Papa m gen yon kay ki konstwi sou yon sèl poto. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la kounya la a, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Efektivman medam matmwazèlz e mesye se zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt disy pou yon lòt edisyon spesyal Bonsoir ansanm avèk chak fanatik ki deja konekte m pa kache di w aswè a la a bagay yo konplike nou pral ateri nan komin Leyogàn, awondisman Pòtoprens, depatman Lwès. Frè e sè byeneme, m ap di w, ebyen, bat bravo pou nèg Leyogàn ki fè yon kou ekstraòdinè. Mwen vle wè nou k ap bat bravo nan kòmantè la, se ekstrèmeman enpòtan. Bat bravo nan kòmantè la pou nèg Leyogàn paske jounen jodi a, pèp ayisyen, fò m di w, se pa sèlman nan danse rara yo bon, men yo bon nan lòt la tou. e lap byen bon pou ke yo ede la polis chapo ba pou nou nèg leyogan nou gen tout talan sa epi peyi ap soufri avèk ensekirite fòk nou pa konsa gade kòman fanatik yo ap bat bravo pou nou fòk nou pa konsa mesye fòn ede la polis ebyen frè e sè byen eme yè gen yon gwo gwo bout tonton evènman ki pase nan komin leyogan. Bon, pou m byen di ou, aktyèlman la a, kidnapè lage tout kote andedan peyi a. Tout moun bezwen rich byen fasil on sèl kou. O o, sa w tande a? Gen yon gwoup kidnapè ki mobilize nan Leyogàn pou yo kidnape yon biznismann. Men, frèzèsè byenneme, avan menm yon kidnapin fèt, pou m byen di se pa tout, gon seri de moun yo sible yo. Yo konn sòti yo, yo konn rantre yo. Dekwa lè yo ap depoze lapat sou yo, pou yo pa fè kou rate. Gen yon gwo biznismann nan Leyogàn ki rele Klodèl. Donk, si gen moun Leyogàn anba live la, yo kapab temwanye. Ebyen frèzesè byeneme, biznismann sa a se youn nan pi gwo distribitè siman nan depatman Sid peyi a. Se pa nenpòtreki. Donk, bandi kidnape misye yè. Souvan, lè yo kidnape yon moun, Yo pap yo pran w, si w pa vle mache, yo fòse w, yo pouse w, yo kase tèt ou, yo ba w kou oubyen yo peze bouch ou, yo fè w respire yon bagay epi yo foure w nan machin nan, se pandan w nan machin nan w ap vin rekonèt, w ap mande sa k pase w ap bat kò, yo konn menm mare w, frape w etsetera. Men nou konnen, lè yo kidnape yon moun, yo toujou bande zye l. O o! Ebyen frè se sè byeneme bandi yo fin pran antreprenè a yo fourel andedan yon machin epi yo pete kouri avèl pase lè w fin pranl fwa l mete l yon kote nèspa epi lèl fin chita kote a pou rele fanmi pou fè chantaj etc pou jwenn lajan nou konn kòman biznis la mache anpil moun temwanye di men kòman yo te kidnape yo men kòman bagay la pase ebyen frè se sè byeneme mesye yo ki fin pran antreprenè a. Yo foure l nan machin nan, yo pete kouri avè l, ak tout boulin a tout vitès, yo ap lage. Mesye yo ap vitès. Yo ap desann, yo ap desann, yo ap desann. Men gon ti pwovèb kreyòl ki di, Si kafou pa bay, simityè pa ka pran. Donk, avan menm ou chèche elimine yon moun mistikman, fò w pase kot kafou. Donk si kafou pa bay pase, pa panse simityè pral ba w rantre konsa konsa, bagay la pa ka konsa. Ebyen frè e sè byeneme, mesye yo kap file, yo ap file, yo ap file paske yo wè yo fè kou a, yo rete pou yo rive kote pou yo rive avè l la, epi yo floup, yo mete l nan kay la epi sa w tande a yo mare l, yo kòmanse fè chantaj. Men! Gon ti pwovèb kreyòl ki di, dèyè mòn gen mòn. Sa w tande a? Gon kafou mesye yo pral travèse. Ou ka toujou konn priyè a, men w poko konn las la. Pandan mesye yo pral travèse kafou a konsa, machin nan, plop! li kanpe. Sèk pèp ayisyen. Nèg ki tap kondi a se pat fren l te peze. Machin nan just kanpe. Ou konnen. Lè wap kondi yon machin, ou kanpe sanzatann, tèt ou souvan ale nan vit devan an. Donk tout moun ale devan epi yo ret chita nan plas yo, mande sak pase. Misye di m pa konnen non. Machin nan kanpe sèk pèp ayisyen. Li pap travèse kafou a. O o. Bagay la kontinye parèt Biza pou mesye yo, zam nan menw, moun nan nan menw, kounya eske ou ka desann pou ap mache avèk yon moun pou zam nan menw epi kòt a kòt ann ale m kidnape w non, bagay la li pa ka fèt konsa san don machin pou m al avè w. Ebyen frè e sè byeneme sa ki pral pase? Eleman ki tap kondi a, gade nou foure kle vire kikikikikiki rrr mwen tchap kikikikikiki rrr mwen. Tchap! Krikikikikikiki! Rrr! Yo di kèt, genlè e bouji a k gon pwoblèm. Bon! Yay retire bouji a. Hihihhi! Gade nou yo souye bouji, soufle, gade si se pa batri a k dekonekte. Tout bagay nòmal, pèp ayisyen. Nèg yo ap fè mannèv, sa ki te sou volan desann ba yon lòt. O! O! Anyen pa mache pi rèd. Nèg yo di kèt. En en bagay la konplike. Lè y ap pase, machin ap pase, nèg ap fè mannèv, moun kòmanse mande yo, sa k pase? Sa nou gen mesye? Ki koutmen m ka ba nou? Mesye yo kòmanse santi yo mele. Men, pandan yo t ap pran mesye a, li pa t vle monte machin nan, yo te ba l yon kout zam nan tèt, tèt li blese. Bon, si machin nan kanpe rèd konsa m pa bezwen di w pou zam nan. Bon, zam nan vin prèske la, pa itil mesye yo anyen. Mesye yo gad anwo yo gad anba, yo di ti mesye pa gen lechwa se lage pye nou. Yo kite mesye a nan machin nan, yo tout pete kouri. Machin kanpe rèd, li di m pap fon pa, sa w tande a, tout kidnapè kouri, yo kite biznisman nan nan machin nan. Frè se sè byeneme, se konsa dosye a te pase. Ou kapab konprann, nan Leyogàn moun yo pa sèlman bon sèlman, nan soufle banbou, nan danse rara, yo gen plis talan ke sa. Imajine w lapolis ap kouri dèyè yon gwo bandi nan larepiblik, epi l kwaze ansanm avèk yon biznismann menm jan ansanm avèk mesye sa, epi, Yee! Arete la! Li pa gen yon pa l ap fè. Donk mesye a ki te konn vann siman, donk ti mesye sa yo kouri ki fè derespektan sa avè l, m pa kache di nou, ti mesye nou mèt prepare nou pase nou pral leve siman. Nou pral leve siman! Donk depi gon antèman, depi gon moun ki mouri la a nan Leyogàn pèp ayisyen zonbi. Hahahahahaha! Eeee! Donk depi gon moun ki mouri la nan Leogane, depi gon jenn gason k tonbe la zonbi, siman w pral leve. Heheheheheh! Ala traka pou lame Kayte! Lwa nan peyi Dayiti, fò w pa bat kò w. Se sèl peyi w pa janm agwonòm nan vi w, Men depi w mouri nan kèk zòn, otomatikman gade non kiltivatò e. Men merde sante moun. Ou ka pat janm konn plante mayi nan vi w. Men depi w mouri se gade w gade w wè w nan yon jaden mayi. W ap sekle pitimi w ap plante pwa kongo. Eeii! Ala traka w ye! Donk, si w peyi pèp ayisyen depi w mouri otomatik. Otomatikman, gade non, ou gentan ap plante nan jaden, wap plante pwa, epi wap plantel wi. Kòmsadwa. Donk kòm etan done, moun yo tal kidnape ya, se siman l konn vann, e siman mesye pral distribye siman, yo pral nan leve sak siman. Lè w bat kò w se konsa. Lè w pa deside fè bagay ki dwat se konsa. M raple m gon mesye pèp ayisyen, ki tale non pitit bòs mason. Misye fin pran pitit bòs mason an, li mete l dan lavi garson. Mete l mete l dan lavi garson, oh oh, ti fi vin ansent. Jenn gason di konsa, pitit pa pou li. Bòs mason an di pa gen pwoblèm pitit gason, pitit pa pou ou, ok. Kou pitit la fèt m ap konn kiyès ki papa l. Humm! Sa w tande a frè e sè? Nan chèche konnen kiyès ki papa, ti eleman pa mouri. Ahh! Yo kòche ti gason. Kòche yo kòche ti gason nan aswè. Heheheheh! L ap pase bò lakay m tande men l ap men m ap pase! Manman! Manman, yo lave m! Misye ap fè bri. Nan demen maten lè moun al nan mache, o o! Gen moun k ap temwanye yo kontre misye k ap monte mòn ansanm avèk doum mòtye. Eeyy! Ak doum mòtye! Pitit on bòs mason ou gaspiye. Li di pitit pa pou li ebyen, yo fè misye ap pote mòtye monte mòn. Humm antouka mesye veye zo nou veye lòt la. Frè se sè byen eme ebyen toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye sekirite nan peyi dayiti map fè ou konnen lapolis arete 4 endividi 4 endividi sa yo fòk mwen di ou yo se manb gang kanaran selon enfòmasyon lapolis bay. Yo arete yo nan komin Gonayiv, depatman Latibonit. Non yo se, Bissaincer César, alyas Fantom, lapolis t ap chèche l depi yon bèl bout tan. Dezyèm nan se Farah Bernard. Twazyèm nan se Judley Elie ansanm avèk Jean Jacques Exama. Donk, frèzesè byeneme, toulèkat pou kounya a, plase nan gadavi nan komisarya Gonayiv la, pou enplikas yo nan divès aktivite kriminèl an relasyon ansanm avèk gang Kanaran. 4 endividi sa yo soti nan komin Site Solèy nan lokalite Sart, selon lapolis, yo te an konivans ansanm avèk gang nan kapital la, yo t ap rantre nan nò peyi a, yo ta pral vann gaz bandi yo te detounen, selon enfòmasyon sèvis depatmantal ransèyman Latibonit 2 konsè ansanm avèk pò o prens. Donk frè se sè byen eme fò m al montre w vizaj moun sa yo lapolis arete. Se trè enpòtan. Ya! Sa se youn nan bandi, prezime bandi lapolis arete nan Gonayv. Ou ka konprann pèp ayisyen, kèlkeswa lè sikonstans de lavi, il fò sourire. Ha! Tu vois il faut sourire. Waw humm hehehehehehe misye genlè pa okouran si yo arete men gade tan yon komisarya tou mezanmi komisarya sanble a vye twalèt andeyò gad mesye komisarya pa nice menm batiman leta gade vye mak tou sal eeh jezi kenbem m pa tonbe nan bagay sa mezanmi Nou genlè pa wè mesye a kap souri e kelkeswa les sikonstans il faut souri dans la vie. Fò toujou rete avek souri o lèv malgre tou. Donk souri misye se bote l e gen chenèt pèp ayisyen fò l mete l an valè malgre larestasyon. Hahaha. Rete Elle très souriant e non sèlman sa tou ka wè li gen ti dan kase. M gen enpresyon son polisyè kap fè foto a, li bezwen chame polisyè la, epi sa w tande a, lap souri, lap mete bote a an valè. Anh w anba kòd gason dezole. Nou pa gen tan pou n pèdi. Donk frè e sè byeneme, men dezyèm endividyèn nan. Sa son endividyèn pèp ayisyen yo arete. Manzè poko okouran si yo arete l. Li tankou moun ki sote sou yon zen bò yon machann fritay le soir. A la trat, a la trat pa pou lave kay tè nan. Kèt, konsa pou poste yo pou? Eske w wè de koze mesye? Donk frè se sè byen eme, tradisyon fin ale. Nan tan manman m, on dam konsa se zen l ap fè sou katye a, se matlòt, se pwen l ap tire. Epi men kounya la lapolis ap arete l paske l an konnivans ansanm avèk gang, li pral vann gaz gang te detounen. Nan nan nan nan nan nan se pa posib. Yon moun konsa pèp ayisyen gade nou se pwen lap tire sou katie. Se krache lap krache. Se kenbe yap kenbe l pou l pa batay. Nan nan tan manman m renmen m moun konsa nan laj manman m. Donk yon moun konsa mba kache di w se kilòt lap bouyi pou l chame gason. Se mache kay gangan, chèche medikaman repiyans pou bay gason pou ka pran, pou ka pran mari moun. Men kounya la pèp ayisyen pou lapolis ap arete yon dam konsa nan kisa, nan konivans ansanm avèk gang? Peyi a vin difisil ou ka konprann. Donk, kès ki se pas mon ga? Ou pa okouran si yo arete ou? E non podia Mezanmi gad eta komisarya Pèp ayisyen gad komisarya nou Mezanmi He Pa ret penti ankò non Men sa sa ye la letènèl Bagay la sal Misye pa okouran si yo arete l non Tankou timoun yo leve nan dòmi Li pa okouran Adje bèl papi Adje bèl papi Tradisyon yo fin ale wi. Yon moun konsa nan tan pase yo pèp ayisyen. Kont lapolis ta pral kenbel nan dosye prezime enplikasyonl nan dosye gang. On moun konsa frèzesè se pwazon rat lap vann. Ti pwazon rat li lap vann, ti kadna. Wè sam diw la? Twa pa twa pa twa pa lap pwonmennen. Bagay yo ba yo konplike nan la repiblik. Nou kapab konprann peyi a vin on ti jan tèt anba pèp ayisyen pandan dènye moman yo la donk moun ap chase kwaze pwoblèm nan peyi a tout moun bezwen rich on sèl kou ou kwè se koze. Donk toujou nan sa ki gen a wè ansanm avèk dosye sekirite, lapolis nan Jakmèl arete 2 endividi. Tandiske, Reus Chrisnel se moun ansapitre. Lapolis rekipere 3 telefòn, 505 dola ameriken, 21 mil goud ansanm avèk 2 paspò. Bon, frè e sè byeneme, fò w gade figi endividi lapolis arete yo, se ekstrèmeman enpòtan. Vwala. Donk, vwala, pèp ayisyen, sa se youn nan tan pa m lè m ap leve. On ti moun konsa bon. E jou pa lap fè. Konprann, se ti tou bekann lap vann, lap chaje telefòn, l achte pano solè, on grenn batri, pou y fè biznis. Avèk on invètè, lap chaje telefòn 10 goud, 15 goud. Men kounya la, tout lage nan gang. Tout moun bezwen rive byen fasil. Bon. Ou kapab gade dezyèm endividi sa a, pèp ayisyen. Bon, on malere konsa, nan tan pase yo, nan ki dosye fizi daso l te? Non! Se woul li kenbe, se jounenl l ap vann. Ou wè sa m di w la? Se moun ou rele vin sekle lakou, ou konprann? K ap travay malere onèt, pèp ayisyen. Onèt! M pa menm kwè l okouran si yo arete l la. Epi kounya la lapolis ap mare yo. Non, gen de moun map gade, gen lè lapolis fè manti sou yo. Pase franchman pèp ayisyen, yo pa sanble a sa. Non, peyi a vin pyeje wi. Bon sou ougan, on moun konsa se moun ou voye al mete bèy, al mete ranvwa pou ou nan kafou. Ou konprann? Men kounya la. Frè se sè byen eme bagay yo konplike. An kite sa la pase ou ka konprann bagay yo tris. Frè se sè ensolit nou pou jounen jodi a son bagay ekstraòdinè. N ap rantre nan kontinan Ewop la e n ap fon kout pye an Afrik e n ap retounen nan peyi Dayiti. Donk frè se sè ou pral wè diferans ki genyen ant levye an Ewop e levye an Afrik ki pa diferan ansanm avèk pa peyi Dayiti a. An nou swiv ansanm avè m. Gade byen! Eske tu vwa? Enben mesye a wi. Tchap tchap. A ou mò gòd! Ha ha ha ha! En en en en! Ha ha! Se ou ou ou ou! Fon regadan kò non pèp ayisyen. Kòman an Ewop Oh Eske ou wè jan bagay la ye an Afrik la mezanmi Heh rip rip Rip rip Mezanmi pa dous Mezanmi mezanmi Li poko janm antre toujou non Ale gason pou l antre Fè l antre non Heh heh Epi gade an Ewop jan l dous wè Chèf chèf Yon ti teke tou dou. Men an Afrik. Irr rr. Iye. Rr rr. Eyy a la traka. Non mèsi bokou. Mèsi bokou. Non gen traka pou lave kay te. Donk frè se sè byen eme ou kapab wè jan sa ye an Afrik ki pa diferan nan Amerik la spesyalman nan peyi Dayiti. Ay gen machin m konn monte gen de kèk bis m konn monte se konsa m wè y ap fè. M pa t menm konn si se sa k rele levye a. Mwen se mwen se rkèt, rin, rin, rin. Yo kouche l agoch yo leve l gade nou. Men poukisa tout mizè sa yo? Epi gade lewop se antouch. Epi se fini men. Men e la m ap konprann frèz e sè byeneme nwa yo renmen bagay ki difisil menm. Nan mezanmi. Hehehey Humm Ala traka pou lave kay tè tèt chaje dans le monde Frè se sè byen eme fok mwen diw yè 20 janvye a Shelson Sanon jwenn liberasyon l aprè 10 lane li fè pase nan prizon Jèn gason sa te jwenn arestasyon l premye jiyè 2013. Aprè Pyè Esperans ansanm avèk Mari Yolèn Jil ki tap dirije rnddh, Rezo Nasyonal Pwoteksyon Dwa Moun, donk gang tu konpran, tout mele ansanm, yo te fin itilize l, yo pwomèt li lajan, yo pwomèt li viza, epi pou l te fè deklarasyon kont Lambert, ansyen senatè Redo Zeni ansanm avèk Fanmi Caroly nan vil Jakmèl. Selon Shelson Sanon. rekonèt tout sa l te di yo se pa t laverite. Se te Pyè Esperans ki te di l men ki sa pou l di. E lè l ta pral wè jij, se ke, ebyen, Pyè Esperans te di, si w pa di sa m di w la pou w di, ou pa p libere. Frè e sè byeneme, pou plis detay sou dosye sa, an n tande yon repòtaj ansanm avèk Marshall. Nan mwa avril 2013, yon jenn gason okenn moun pa t konnen ta pral vire peyi a tèt anba. Non li se te Sherson Sanon. Jennonm sa a te debake nan rnddh ki te gen kòm pòtpawòl Marie-Yolène Gilles ak Pierre Espérance kòm direktè egzekitif pou vin temwanye, repanti peche li. Sherson Sanon nan moman ki te genyen 25 lane ta pral fè de gwo akizasyon kont ansyen prezidan sena a, Joseph Lambert. ki te, nan lanne 2013, konseye Prezidan Joseph Michel Martelly. Sherson Sanon ta pral akize papa Tounen kòm moun ki te pran l depi lè li te gen 11 an, antrene li, montre l kijan pou l manyen zam, epi ba l kòm misyon al mache touye moun pou li. Sa yo rele lan lang franse an, anfan sòlda. Lè li vin pi gran, ansyen prezidan Sena a ta pral ba li lòt travay pou l fè, pa egzanp pote dwòg bay divès pèsonalite nan peyi a, tout moun konnen. Nan yon rapò 7 paj, se pa de koze Shelson Sanon pa pale. E li te menm akize minis jistis nan epòk lan, mèt Jean Renel Sanon, kote Shelson Sanon fè konnen w te konn ba l dwòg pou l pote pou mèt la. Tout bagay sa yo te nan temwanyaj Shelson Sanon te fè. Yon rapò byen ekri ak tout dat, tout detay, lè w ap li rapò sa se kòmsi w ap li yon script Hollywood yon fim grantiyè. 23 avril 2013, Pierre Espérance ansanm ak Marie Hélène Gilles pran Shelson Sanon men li li devan notè Mèt Jean Beaubrun El Rony pou li ta siyen akizasyon sila yo ki te parèt nan yon rapò sou fòm temwanyaj. La menm kòm rekonpans, Pierre Espérance ak Marie Hélène Gilles lage Shelson Sanon bay lajistis ak lapolis pou y al fèmen l nan Penitansye Nasyonal. Depi lè sa, touman ansyen palmantè Joseph Lambert kòmanse. Opinyon piblik, laprès nasyonal ak entènasyonal pa t bay Papa Tounen yon souf. San yo pa t tande pawòl pa li, opinyon piblik la te kwè a san pou san temwanyaj Shelson Sanon yo. Joseph Lambert bò kote pa l pa t panike, devan laprès li te pran rapò a epi egzamine li montre yon pakèt bagay ki di nan rapò a ki tèt anba. Kounye a n ape pito reviv papa tounen nan epòk sa ki t ap pote yon demanti sou sa Shelson Sanon te akize l yo. Lapolis, je dis, je rappelle tout de suite, que c'est la police avec coopération la police avec Minustah Ki kote yo te misi? Yo ap pote dwòg pou foure l. Sant foure l te nan yon prizon federal Ozetazini. Sa vle di sètènman, Ken Mezamo te chaje pou l pote rès dwòg la oubyen dwòg la bay foure l nan prizon federal Ozetazini. Mezanmi, m pa vle di twòp bagay. Se pou sa paske fòk pa yo pa kab leve sou tè. E fòk m al bay prèv e m gen de bagay nan men m pou m al bay prèv. E m gen de bagay kosto nan men m pou m al bay prèv. La reyalite se ke misye di li te tiye tou fransèz la avèk fransè a. Li te tiye l yon Toyota, yon Toyota de koulè blanch. Nan tout rapò ankèt ki fèt. avec le service de l'enseignement français, côté des consul français, qui était en charge de dossier, ensemble avec le commissaire gouvernement, on conduit enquête là ensemble. Il n'a jamais été question de Toyota de couleur blanche. il a ete kestyon di nou orki de koule rouj arete a le ogan ou garaj Yo ta rete chèf garaj la e chèf garaj la te arete e l di se yon pe mesye k sòti Jakmèl, li wè nèg yo sal e ot eksetera ki antre nan garaj la ki di machin yo an pàn, yo kite machin nan la epi yo pran kamyonèt ke y ale. E sa te bay de pist pou yo konnen ki kote ke y ap rive. Alaverite, Sherlson Sanon pa t parèt plizyè fwa devan jij. Avan jijman li ane sa a, li te parèt devan jij Lama Belizè, men Sherlson Sanon pa t deside bay okenn deklarasyon. Li te chwazi fè silans. E pandan tout tan li pase nan prizon Penitansye Nasyonal, okenn moun pa t ka jwenn yon mo nan bouch li pou yo ta konnen èski sa li te di yo se verite. Jodi 20 janvye 2023, aprè 9 lane ak kèlke mwa pase nan prizon, Shelson Sanon te devan jij Bernard Sainvil akonpanye ak avoka li pou li te bay temwanyaj pa l sou dosye a. Daprè sa Shelson Sanon eksplike, se nan yon pyèj Pierre Espérance te pran li. Li ta fè konnen Pierre Espérance ak Marie Hélène Gilles ta fè li siyen rapò a san li pa t menm li l. E yo te ba li anpil presyon pou li pa t pale e pou l te dakò sou sa ki di nan rapò a. Nan yon voice k ap sikile sou entènèt la tou, Sherlson Sanon ta fè kwè se nan yon kou politik Pierre Espérance itilize li pou li te ka atake prezidan Michel Joseph Martelly ki, nan epòk sa, te prezidan peyi Dayiti. Kounye a n ap envite w tande Sherlson Sanon ki te devan jij Bernard Sainvil. gen 25 an. Li te konn ap travay ak ansyen senatè Moïse Jean Charles e nan moman sa li te nan estaf sekirite senatè a tou. Yon lè. Ti Pyè rele l pou l di l lavi l an danje, paske Jozèf Lanbè ak Edo Zeni ap chèche l pou yo touye l. La menm, li mande Chèlson Sanon pou jwenn avèk li pou li kapab pwoteje l. Sa, se kòmansman yon pyèj ki te pare pou yon jenn gason nayif, san eksperyans, ki te rele Chèlson Sanon. N ap envite w koute ki jan Chèlson Sanon ta pale sou rankont li ak Pyè Esperans. Pat ale lakay mwen li dim Joseph Lambert avèk Dido se nou pral asasinem nan sidès paske map kolabore avèk Moïse Jean Charles ni nan sekirite l ni nan politik an menm tan e se te vre mwen te nan sekirite Moïse Jean Charles vrèman epi tou mwen tap travay pou misye nan sidès paske li te gentan dim ke lpral kandida a la prezidans mwen te gentan mwen te gentan bay misye plizyè komin deja ok. Ke minis ap jere yon bagay azil politik pou mwen paske li dim ke yon yp an danje nan sidès avèk lanbert mwen menm mwen kouri vrèman vre mwen mal fè misye konfyans donk mpanse ke se bagay sa yo kap regle misye te metem nan machin avèk chofè li mariolène jil epi tou dam ki ranplase mariolène jil nan rnddh la kounya ki rele mariozi di mariozi ogis di sena yo pran direksyon tribinal premye enstans pa ou panse avèm. Konsa m nèke rive jij la tou pwosede arestasyon m san pale, jij la rele Pierre Maximin. Kounye a lè m rive nan penitansye nasyonal, Pierre Esperance di mwen li kouri vin wè m, li di mwen grenn fason pou m libere fòk mwen aksèpte di ke m konn pote dwòg pou Lambert ak Edo Zeni ak Jacky Caroule e pou m di tou m konn touye moun pou li. Men kòman m arete? Egal la se yon arestasyon ki te deja planifye pa yon jij bal. Pou fini, Shelson Sanon ta fè kwè se itilize direktè egzekiti. Tif rnddh la t ap itilize li, ansanm ak Marie Helène Gilles ki alepòk te pòt pawòl òganizasyon sa. Shelson Sanon fè konnen li pa mele nan sa Pierre Espérance mete nan rapò sa. Tout dosye sa se Pierre Espérance ki monte li, ak tout manti li yo. Li menm li pa akize okenn moun, li pa konn pote dwòg e li pa konn touye moun pou ansyen senatè Joseph Lambert tou. Yon dènye fwa n ap koute Shelson Sanon ki t ap demanti rapò Pierre Espérance la. Selon Theriel Thelus ki se yon gwo jounalis sou rezo sosyo yo, tout demach ki te fèt pou te mete Sherson Sanon deyò, kit se jij oswa avoka yo te kontakte, tout te di dosye sa a se dosye Pierre Espérance, yo pap manyen l. Daprè menm jounalis sa a, Pierre Espérance ki se direktè egzekitif òganizasyon dwa moun rnddh, se yon towo gwonde nan sistèm jistis la, li pisan anpil. Jounalis la menm ale pi lwen pou l di pou nome yon DG nan tèt lapolis la, depi Ti Pyè pa renmen fòm tèt DG an, DG sa a li pap pase. Pou kounya, Sherson Sanon libere, apre anpil demach ak lajan ki depanse, yon jenn gason inosan ki pran nan yon kou pa konprann e ki peye l chè. Apre liberasyon Sherson Sanon, gen divès obsèvatè k ap poze kesyon. Pami kesyon sa yo, èske pa ta dwe gen bon jan ankèt ki ta dwe mennen sou rnddh sou kalite rapò li yo? Èske rnddh se yon òganizasyon k ap defann dwa moun oswa k ap fè pèsekisyon politik? Eske lajistis pa ta dwe mete aksyon piblik an mouvman kont Pierre Esperance ki se direktè egzekitif rnddh la pou difamasyon? Eske tou, moun ta dwe kontinye ap fè rapò rnddh yo konfyans? Marchal, tak. 509. Vwala, medam, madmwazèlz e mesye, ou tap tande deklarasyon Shelson Sanon, mèsi Marchal, donk, Shelson Sanon Jiyè ki tap vini la a tap fè egzakteman 10 lane depi l nan prizon e kiyès ki lakoz li nan prizon se Pierre Espérance avèk Marie Holène Gilbon 2 responsab òganizasyon kap defann dwa moun nan peyi Dayiti ou kapab konprann frè e sè byeneme Pierre Espérance sa a se pa 2 a 3 koze non li pa fè nan larepiblik nan jou pase yo genyen Fednel Monchéry ki pote plent pou li lajistis fè konnen li gen yon gang ki rele 4 pa 4 kap mache touye, asasine e selon Fednel Monchéry se li menm ki responsab asasina Antoinette Duclaire ansanm avèk Diego Charles e nou kapab tande nan jou pase yo komisè Jacques Lafontant ki fè konnen Pierre Esperance nan gang li se mèt gang 4 pa 4 kap kidnape kap touye moun nan peyi dayiti donk anpil kesyon kontinye ap poze pou mande kilè lajistis ap resi pran desizyon ansanm avèk Pierre Esperance puiske se pa 2 a 3 lavi moun li pa detui nan peyi Dayiti fè yon moun pase 10 lane ap bwè prizon donk se pon ti bagay ki piti byen ke jounen jodi a vrèman nou genyen Lèzetazini ansanm avèk Kanada ki sanksyone ansyen prezidan chanm sena e ansyen prezidan sena a ki se Joseph Lambert. Donk, siman gen kèk detay men pou anvan se ke Shelson Sanon fè konnen li pa t janm ap travay pou Lambert, li pa t ap travay pou Edo Zeni, ni l pa t ap travay pou fanmi Caroline Jacmel. Donk, fòk Pierre Espérance ay bay eksplikasyon. Sou ansanb de koze sa yo, li te di sou mesye yo nan jou pase a men sa ki parèt biza se ke youn nan senatè sa yo pat fè okenn demach pou arive libere sitwayen sa e trennen Pierre Esperance ansanm avèk tout Marie Yolène Gilles la jistis bon an palan de liberasyon Shelson Sanon map fè ou konnen ansyen senatè Edo Zeny soti nan silans li Li di l ap rele Mario Beauvoir, Marie Yolène Gilles ansanm avèk Pierre Espérance lajistis. Donk frè e sè byeneme nan emisyon l abitye fè chak samdi aprè midi, li li rapò ki te soti a e non sèlman sa tou, li bay plis detay sou dosye a e deklarasyon Shelson Sanon te fè devan jij pou plis detay, ann tande deklarasyon ansyen senatè E dosey. Donk, dosye Shelson Sanon, c'est une autre victoire. Paske Shelson Sanon di w ke misye, li gen prèv ke misye te, bon, men Pierre Esperance kòmann son wa li, li voye mesaj bay misye sou telefòn li pou l di misye, si w pa di sa m di w lan tribinal la w pral jije, ou pap sòti. Sa vle di fò misye te repete sa yo ankò, misye deside otreman li menm. Misye di, li, misye di nan bagay li yo tou, m tande misye kap pale, misye di ke li, li, li, li mande nou padon, li mande tout moun sa yo, li mande pitit mwen, li mande manman m, li mande tout moun sa yo padon. Men, pa gen anyen misye di ki gen menm mòso verite. Alò, sa yo ekri a, sa Mario Langina avèk Pierre Esperance ekri pou li a, misye. après les élections, notamment au début de l'année 2011, le sénateur Edwin Zeni s'est rangé du côté de Joseph Michel Martelly, consacrant ainsi son divorce temporaire avec le sénateur Joseph Lambert. Pour se venger, le sénateur Edwin Zeni nous a offert 3 000 dollars américains à moi et à Yvner Pompi, que je pour identifier son propre, pour incendier son propre véhicule, une armure 4x4 de couleur blanche qui se trouvait alors à l'Amandou. Ensuite, il a accusé le sénateur Joseph Lambert d'avoir procédé à cet incendie. Suite à l'incendie, les agents de la, PNH, de dont un nommé Alan Berouet, à la solde du sénateur Edwin Zini, ce que pour dire Alan pas même vini même, E se sa k fè, lò jij la te vin Jakmèl li menm, Bèna Senvil, li te vin pran enfòmasyon san moun pa konnen, men m te vin konnen apre, misye wè tout sa misye ap di a se du charabya. Yo pa kwè de, yo wè misye s on moun fou k ap varye, e sa k fè yo voye misye al jije pou difamasyon, epi lè l rive nan prizon, Pyè Esperans kenbe li avèk Mari Jènit, yo pa janm vle l sòti, l fè dizan. Men l te dwe peye pou sa a tou wi. Li ta sipoze pran 1, paske son pou koreksyonèl li ye, li ta sipoze pran 1 an ou 3 zan. Non men legalman senatè se 2 se 2 chèf dakizasyon. Li gen asosyasyon de malfetè epi e asosyasyon de malfetè a li menm se li pini de reklizyon. Se atik 227 kòd penal la li menm ki ki ki ki ki trete kesyon sa a. Se yon pèn ki soti de 3 a 9 an. 3 a 9 an a di misye pran maksimòm nan yo bay misye maksimòm nan. Tande bon tande yon bagay m tande eskizem wap fèm pèdi lè w ale nèt konsa tande yon bagay paske map detaye bagay misye di 2 zot asasina ont ete pèpetre pour le compte du sénateur Zenny le 5 février 2013 ces 2 individus ont ete tuye paske ils ont frape le véhicule de sénateur Edwin Zenny. Ils ont été criblés de bal. Mesye, Eddo se di se pou moun Jakmèl konnen, yon moun ta frape machin mwen, pou m ta touye l, touye 2 moun poutèt m ap fè, m ap fè moun kado machin, m ap fè moun kado moto, m ap fè moun kado kay. Tèt chaje mesye. Epi apre sa l di w, Epi m te bay yon nimewo plak machin ke l konn kondi pou mwen. E plak machin mwen se te 00829. 00832 a m pa konn plak kiyès li. Bon! Antouka se te ti anekdòt, ti bagay sa yo ke mwen lage. Men, Mario Beauvoir, mwen se de moun pou m rele tribinal. E Pierre Espérance. Se de moun pou m rele tribinal. Le Marie-Lolaine Jean se de moun pou yo amwens ke yo voye yon lèt d'excuse ba mwen epi sa sarèt la. Pou mè zanfan e mè peti zanfan e mè peti zanfan. Pa vre? Pase si se pa sa, nous avons le devoir de fè yo bay non nou. Pase se yo ki te soutenu. Oh, se yo k fè l? Yo fè l e yo soutenu l. Pase misye di E notè a tou hein. Notè a tou pou nèg yo dedomaje mwen men kòb tou. Talè talè talè pèp ayisyen. Men Senatè nou paka ap fon peyi ekskiz tou non. Paske yon nonm ki chita k fon lòt pèdi 10 lane nan lavi l. Atò pou l just ekon lèt pou l di ekskize m se pa fòt mwen. Yon nèg ki chita k fon bagay Ke kon bann koze sou ou epi poul just kon lèt dou ekskiz konsa san pa gon egzanp ki trase nan la sosyete pou moun sispann bay manti son lòt. Bagay la tap twò fasil si nap fè peyi ann fè peyi, si nap pale de demokrasi ann fè demokrasi. Atò, pèp ayisyen pou te lakay ou byen pwòp yon moun rele w li lage yon dosye ou byen li pran w li boure w nan prizon. Li fè w responsab yon bagay ke ou pa ta fè sa. Li fè w pèdi dizan, kenzan, ven lane nan, nan, nan. Non, li fè w pèdi tout ane sa yo nan lavi w apre sa pou l just di w, ekskize m mwen te twonpe. Non monchè, m pral fè w pou yon seri ane tou pou m di w ekskize m mwen te twonpe. Donk l ap enpòtan pou ke lajistis entèvni epi pou yo dedomaje w menm jan ansanm avèk jenn gason pou yo dedomaje l paske si sa yo te di l di a se pa laverite donk fò l rele yo lajistis an retou yon fason pou ke yo kapab dedomaje l pase fon nonm pèdi 10 lane nan lavi l imajine w yon gason an rantre a 30 a 25 an nan prizon li soti a 35 an pèp ayisyen 10 lane gaspiye donk soti l soti la di m ki sans. lavi a pral genyen pou li rapid, humm ala traka pou lave kay tèt. Donk, e la wap konprann ke mechanste pap fini pa bò isit paske lajistis pa deside fè travay li. Menm jan misye, misye di wi, notè a tou, a menm babe, balan touye moun, balan, balan bagay konsa. L'avenir dira le reste et Dieu m'est temoin, et Dieu ap prete m lavi, ap prete m bagay pou m ka avanse nan dosye sa. E donk, nou fin di nèg yo, nou pa pè yo. Nou pale avèk mèt la, nou di mèt la, ou ka toujou vle fè kòb sal. Men men menm Edozeni m ap toujou kanpe dèyè pou m di son kòb sal w ap fè a. Sèt yn wont. E menm Kolonbyen an ap griyen dan sou ou. E menm la Kolonbi, m al pi lwen, ap griyen dan sou ou paske y ap di gad yon ti Ayisyen k ap Batay pou kolonbyen pou lage wap janm ka lage kolonbyen sa yo hein kòman ou pral fè lage yo la se se prè pou nal prè yo nan poun fon e prè pou yal prè yo nan nan nan palè nan nan nan bay la sèlman wi e prè kòmando ki pou al prè yo sèlman wi sa vle di nèg sa yo poko ap lage men yo pa menm benyen reve lage non. Bon mwen m ta vin prezidan la m tap nan mouda yo nèt menm manje m pa tap ba nou an nan menm manje m pa tap ba nou an nan an pou n vin touye yon jenn gason konsa a 52 zan prezan prezidan de la repiblik en an fonksyon lakay li devan madanm li devan epi nap fè tolalito pou nap vire pou nap di nou pa manje an nan e pase nou se nan bon peyi bon nou te kolonbi nou ta touye prezidan kolonbi an e nou menm kolonbyen nou ta tiye prezidan kolonbi an konsa menm manje menm bato yo tap fot nou chak jou nan mouda nou. Esan pa vle m di a nou di m bay antouka m di nou si n bezwen di m ou bay chère sœur rele m nan telefòn èske w konprann pito pale avè m pou kalme mwen epi priye pou mwen pa al pale a manman m tankou jan m di. Antouka, frères et sœurs bien-aimés nou t ap tande deklarasyon ansyen senatè Edo Zenny nan dosye arestasyon Shelson Sanon Pierre Espérance Roy Doki Gen gwo enfliyans li sou lajistis nan peyi Dayiti, donk pou gen yon chèf polis fòk ke Pyè Esperans okouran. Si Pyè Esperans pa bay apwobasyon, donk pa de lapolis. Ti konpran? Ya lè gang e lapolis fò jere tou de an menm tan. Nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse, gen Rodolphe Jaar ki nan. Peyi Lèzetazini Damerik, aktyèlman la ki nan prizon, avwe li te bay 150 mil dola pou egzekite plan ki abouti ansanm avèk asasina prezidan, li di li te ede nèg yo jwenn zam, bay Kolonbyen yo kay pou yo rete, Jaar di li te angaje l nan konplo a paske prezidan an te vin arogan men, èske sa gen a wè ansanm avè w prezidan arogan? Pour le pays? Donk, Jaar te espere jwenn avantaj komèsyal nan nouvo gouvènman. Donk, li jwenn avantaj komèsyal pase yo ekspòte li pèp ayisyen, epa. Yo ekspòte li, ti konpran, epi yo al avè l Ozetazini Damerik. Donk, misye jwenn ti avantaj pa l la. Men jiskaprezan Ariel la toujou bon. Sa yo se du charabya puiske se pa premye fwa sa ap pale nou bezwen moun ki te finanse ki te peye al chèche kolonbyen vini nan peyi dayiti nou bezwen remèt asasina moun ki finanse asasina prezidan jiska prezan nan peyi dayiti yo nan peyi lèzetazini yo sendomeng yo Nan peyi Kolonbi, pou site sa yo sèlman, puiske s on krim transnasyonal, gen divès peyi ki patisipe ladan. Donk, an se sans, nou bezwen konnen laverite sou sa ki te pase 6, 7 jiyè kay prezidan an. E, toutotan pèp ayisyen pa jwenn verite sou dosye sa a, Ebyen frè e sè byeneme, m pa kache di w, bagay la ap vin pi konplike toujou. Genyen majistra Lucien Georges ki viktim de yon aksidan vaskilè selebral. Donk frè e sè byeneme yè samdi a, majistra a ki se manb REMANA, li fè pati de jij non sètifye par CSPJ, pou kounya majistra ap pran swen, bon m pa kwè se. nouvèl li pa satifè, li pa sètifia ki fèl viktim de avc. Bon, antouka, nou swète w remonte, jij. Donk, nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye ensekirite nan peyi Dayiti, bandi ak zam kidnape plizyè moun yè swa blòk Dèlma 31 pou rive Dèlma 33, pami yo, Sadcha ak tout mari l, nèg ak zam t ap tire nan divès zòn, e Sadcha ki se Soeur Madame Gassant. Donk, frères et soeurs bien-aimés, genyen tribinal premye enstans nan Ench ki vle tande ansyen senatè Rony Celestin a 10 zè nan maten nan jou k ap premye fevriye 2023 a. Donk, frères et soeurs bien-aimés, nan dosye a, pou ki sa yo konvoke ansyen senatè a, se sou yon dosye konfli teren opozan ak òm dafè Johnny Cetoute. Genyen otorite suis yo ki di yo prè pou yo remèt peyi Dayiti fon Duvalier ki te jele depui divès lane, selon deklarasyon chaje dafè suis la ansanm avèk chèf operasyon anbasad suis la nan peyi Dayiti, Fabrice Fabrice. Fabrizio Poretti donk dezòmè fon sa a yo gen pou yo remèt li ak peyi Dayiti men sèl yon prezidan eli k ap kapab inisye posesis la ki donk fon sa ki evalye ak yon total de 6 milyon dola aprè anons sa ansyèn premyè dam Michelle Bennett reyaji sou twitè li di m ap enfòme nou fon Duvalier te blo ki te bloke an Swis l depi 1986, montan se 950 mil dola, donk jounen jodi a, apre 37 lane, ki ekivalan apeprè 6 milyon de dola. Mèsi bokou la piti l menm twa de twa kilomèt wout la fè bò lakay. Nan Kwadèboukè pèp ayisyen bagay yo konplike, lè m di w konplike a se ekstrèmeman konplike. Donk bandi yo lage nan chèche kay polisye. Donk si nan lòt peyi yo se lapolis k ap chèche nèg ame yo ebyen nan peyi Dayiti se nèg ame yo k ap chèche polisye. Pou kounye a gang yo tèlman anpil yo sible chak grenn polisye. Bandi lage nan mete dife nan kay polisye e fanm mwen di ou yè nan komin Kwadèboukè bandi arive mete dife kay yon polisye. Genyen lidè pitit Desalin nan ki se Moyiz Jancha, li te gen chans rankontre ansanm avèk anbasadè fransè a, donk frè e sè byeneme se ti foto ki ta fèt, kote ti foto m mwen? Fò m montre w li. Rankontre avèk anbasadè fransè a, ki sa ki te diskite? Donk ou kapab wè la a, sa se Moy ansanm avèk anbasadè pèp ayisyen, Moy te poze l an 4 4 2. Moy tap fè koze, tu konpran? E donke, apre Moy te fin rankontre ansanm avèk anbasadè fransè a, poze Moy kesyon ki sa ki te pale, ki sa ki te di, pwiske ou konnen son lidè politik, notre peyi li enpòtan pou nou konnen ki sa ki te pale nan rankont la, bon. Moy te difisil pou te bay eksplikasyon, bon. Moun ki mande m ak ki lang nan pa vin foure m nan zen. Lido sou pa vin foure m nan zen. Vin mande m a ki lang si san kreyòl. Je ne se pa. De tout fason, li te rankontre ansanm avèk anbasadè al pale ansanm avè l. Bon, an nou swiv apre rankont lan ki sa Moy te di ak laprès. Ou rankontre avèk anbasadè fransè a, ki sa ki te diskite otou de rankont sa a? Se pa sèlman li te vin, li te gen lòt moun akonpaye l. Men, se yon vizit de koutwazi. Men mwen! Fò pa isi! Yo mande w ki sa k te di. Ou gen tan di nou, se pa sèl li l te akonpaye. Èske se kesyon sa yo poze w? Non. Pa kouri pou kesyon an. Reponn kesyon an mwen silvouplè. Ann ale. Nou te pale sou plizyè sijè. Tankou? Men se pa bagay ke m ka detaye. Kiyès ki ka detaye yo pou ou? Pa mwen. Men an gwo se te vreman yon vizit ki te enpòtan. M kwè nou te pale sou sityasyon peyi an. E an gwo, nou te pale sou sa gen pou fèt e m pa ka bay twòp detay men an gwo se sa a. Aksidan! Men, sa k pase nou wè w? Calm down, you understand? Baby, calm down. Ha ha ha! Mwen, kès ki se pase, an? Mwen ban nou yon ti franse kan menm ke ou te pale ansanm avèk anbasade franse a, se enpòtan. Mwen ta di tout moun. Se te sèlman anbasadè Lafrans lan ki te la, Mathieu? Non. Yo te akonpaye, men sa ki pi enpòtan pou nou, se ke kòm m toujou di, n ap pale ak tout moun nèt. Ok. Men, Mòy, j konpran anyen. Sa vle di depi lè w fin rankontre ansanm avèk anbasadè fransè a ou zuzu? Ou zuzu, ou pwentu? Kèt, gad jan Mòy poze l pou l pale kreyòl mesye, ou tande tout mo yo. Ah fòm fon rankontre avèk anbasadè fransè a tou. Map fon rankontre ansanm avèk anbasadè fransè a pèp ayisyen pase m santi m trò cho pou kalme m. Waw nan kèl atmosfè wè gad mòy trankil. Trankil men. M pa konprann m moi le san Dessalines toujou Cho men Eske w pran nan petion j konpran rien Bwaye men non. E sitou nou menm nou pa yon zenofòb nou toujou dakò avèk moun lè w fè sa ki bon lè w fè sa ki mal tou kèlkanswa moun nan nou pa dakò avè w. Men, nan sans sa a, m pa te ka di rankont kote plizyè moun ap mande nou oubyen ap solisite nou, nou pa ka di pou n rejte yo. Men tout moun konnen nou gen liy nou. Men nou tou konn chita pale avèk moun e sitou moun ki anpil gwo aktè anndan peyi a. Nou kwè se yon moman ki rive pou n kòmanse pale avèk tout moun paske nan sa Ayiti ye la a, se pa nenpòt ki sitiyasyon n ap viv. Pa gen pwoblèm mwen an 2017 ou te anonse gon moman k rive yo ap fè paspò ba nou nou tout pou n kite byen men ki sa w te fè pou w stope sa pou sa pat rive? Kòm ou te pase majistra senatè ki sa w te fè pou anpeche sa te rive la? Lesansyèl antanke lidè se pa sèlman anonse yon malè men ou wè pwoblèm nan, ou batay pou wè ki sa ou te ka pote kòm solisyon. Paske, tout sitwayen yo pa reflechi nan menm nivo. Nou tout pa konprann menm jan. Men, sa m wè ki parèt on ti jan biza nan dosye pitit Desalin, frè e sè byeneme, prèske majorite. pati politik nan peyi a, nou kapab di pou m di gwo pati politik yo, bay pozisyon yo sou dosye entèvansyon militè nan peyi Dayiti. Byen ke nou konnen, e Litz Quitel te gen gwo rapò ansanm avèk Moïse Jean Charles, men malerezman pandan dènye moman yo la, li pa nan gouvèneman, yo sanksyone li, tu konpran. Men, pitit Desalin pa janm bay pozisyon l sou dosye entèvansyon militè nan peyi Dayiti. Non, ban m ti limyè. Pitit Desalin pa janm bay pozisyon l sou dosye entèvansyon militè nan peyi Dayiti. Tandiske, m kwè madi pwochen k ap vini la, Konsèy Sekiri, Konsèy Sekirite l onu a gen pou l reyini. etandiske pitit Desalin pa janm bay pozisyon l sou dosye sa. Eske nou pran nan yon pitit popetwèl oubyen se vrè pitit anperè? Paske m raple m, jan nou te batay pou voye minista ale, donk bòt blan pa gen dwa foule sòl sakre papa nasyon an, toujou kòm sa, e nou pa pran responsabilite nou. Mwen sonje nan jou pase yo, André Michel se te youn nan pi gwo patriyòt, donk bòt blan vin sal tè sakre. Tè sakre, wè pa ayisyen. Y ap sal tè sakre. Non, non, non! A lokipasyon, lapolis Jovenel ale, de twa semèn lasekirite, patati patata. Non, fòk pitit Desalin bay pozisyon l sou dosye entèvansyon militè k ap pale depi yon bèl bout tan an nan peyi Dayiti. Moy pa ka rete nan mitan l pa di ni a ni be epi l rete la ap gade nou tout. Apre sa se dosye sa ou pral tande yo pran wi, Ayiti, vous êtes libres, wi, konpatriyòt, non, voye blan yo ale, nou an Minista, yo te touye, yo te vyole. Non. Moïse Jean Charles antanke lidè, e non sèlman sa tou, kandida a la prezidans, li enpòtan nan sitiyasyon sa a pou bay pozisyon sou dosye entèvansyon militè nan peyi Dayiti. Se ekstrèmeman enpòtan. Frè se sè byeneme, ou kwè se koze nan la repiblik genyen ansyen anbasadè caricom pou Ayiti, Peterson Noël, fè gwo revelasyon sou twitè sou relasyon Ansyen prezidan Joseph Michel Martelly ansanm avèk ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide. Daprè ansyen anbasadè yo, daprè ansyen anbasadè a, 2 mesye sa yo se te kòkòt ak figawo, youn pa p dòmi leswa san youn pa tande lòt, ou kwè se koze! Donk zanmitay la pral kase e Se lè pakè konvoke ansyen prezidan Titid pou l vin bay eksplikasyon sou dosye asasina Jean Dominique. Lè sa Aristide pral rele Mateli li di l men m panse ou te yon prezidan kòman w fè kite ti Lamòt konvoke m? Pase Sè Bien Aimé pou plis detay. An nou tande temwanyaj sa. Peterson non vin lage kalite scoop sa ou fè menm si pa Santi m nan. Michel Joseph Martelly fè 1 nan ap pale avèk Jean Bertrand Aristide 1 nan chak jou nèg yo pale tankou mennaj Youn dòmi nan telefòn, lè lòt la tande lòt la ap wonfle l fèmen. M pral ba m pral ba m pral ba nou a men chita la chita la chita la lè n ap voye tenten ou tande nèg ap vin di m x y ou wè gen de fwa e ri m ri yo paske mwen mwen m chwazi pa fè politik m chwazi pa fè bay tout yon seri de bagay ban m ba nou dezyèm bagay Ti Misye bebe a kap pale, pipi wi. misye pale avèk Jean Bertrand Aristide chak jou. E ou konn sa fè m repete l la paske li menm li te repete l piblikman li t pale avèk Jean Bertrand Aristide. Ou konn kilè 2 nèg yo pa pale ankò? E map ba nou enfòmasyon an, nou tout ap re reyalize l. Jou ke komisè gouvènman an Envite Jean Bertrand Aristide al nan pakè a. Aristide rele Martelly, li di Martelly, mwen panse ou te prezidan kòman w fè ke lamò t fè konvoke m. A di ke lè nou menm nou chita la deyò, nou pa konprann anyen nan anyen, nou kenbe yon pikwa nan men nou, n ap voye wòch, pike wòch, voye wòch sou moun, lè fini nèg politisyen yo y ap regle koze yo. Anbasadè, m pa, Ok. e, e, e, e frè m ou ye, men m konnen m pa dakò avèk e, kesyon e, ki te di talè a, e, erè ou te panse ke nou fè lè te gen de jèn ki t al rankontre avèk e, e, Kè palmantè yo. Jidel, kè ou Ba, gen mikwo a, defann ti gwoup ou a. Jidel. Antouka, frères et sœurs bien-aimé, ou kapab tande. Zafè ti nèg se mistè pa bor isit. Bon, antouka de tout fason, nou kapab konprann Nan ki sikonstans, zo kole nan gòj yo e yo gobe jojo. Bagay yo anpil. Medam matmwazèl se mesye byenvini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete mezanmi bagay la yon ti jan konplike wi nan men mèt jak lafontan bon m sezi wè mèt jak lafontan pale kreyòl m sezi wè bagay sa bon nan jou pase yo te gen yon gwo diskisyon sou rezo sosyal yo yon dosye 130 mil dola mèt lafontan gen nan bòlèt tanzantan lap konstwi kay donk yè mwen wè Ebyen mèt la fon tan te fon ti video pèp ayisyen lap montre kay la an nou an nou gade kay la ansanm avèm. Map di nan kesyon yap di mwen fè kay avèk kòb kòripsyon map montre a piblik la avèk le mond antye men kote lèm te sibtiti komisè gouvènman an 2018 mwen te rete pandan 4 mwa la dakò ak pitit mwen poum te sove yon fèm kay dèlma 33. Ok E se nan chèlte sa nou wè la Men kote m t ap fè bezwen m tout lè m konmis an chèf Men kote m t ap fè bezwen m. Fò w mennen w lopital wi sè e mèt la Konmisè fò w al lopital pase m santi ke ravèt mòde moudon nan baay sa. Nan yon sòt de twalèt m te fè yon ti aranjman yon aranjman m fè ladan m wè m aranje l yon baay de fòtin se la m te konn fè bezwen m. tout lè m komisè an chèf ok tout aprè 6 mwa m komisè an chèf e la m tap fè bezwen m m pot ko gen mwayen pou m te fè lòt twalèt anndan kay la e besmèt sa e besmèt sa m fè kòm premye kay. Premye pati kay la ki yon chanm a kouche, salon, sal a manje ak galeri sa a, se ladan l mwen te ye. E lòske prezidan Jovenel te di m, e pa m tande se nan besment ou ye Lafontan? Mwen di wi prezidan, m nan yon besment, men m ladan l avèk onè, paske m pa genyen mwayen pou m fè lòt bagay je lamye. Men m kòmanse sòl kay mwen. e m pa gen mwayen pou m fè anyen. E l te di m l ap ede m e ke nèg isi te fè l pa ede m, m pa konnen, m pa t janm jwenn kòb la. Dakò men, se la a, se chèltè sa a la m ye e la m te fè kat mwa ladan l pou m te kapab evite kòb kay m t ap peye trè trè trè wo paske m pa t kapab gen, m pa t gen mwayen pou m te fè l lè sa a. Ok. Nan chèltè sa w fè kat mwa? Kat mwa m fè la a. M vin fè fòs pèdi sa. E la fòs septik sa ye. M kapab jete twalèt la. M fè twalèt an nan. E pi vwala mwen vin pèmèt ke m la. An avanse. M ap avanse m fè kay la pa chanm. Pati sa a se pa m fè l anlè pou m te kapab resevwa moun ki vin fanmi ki sot lòt bò vin avè m. Pati sa w wè la a. E li m premye fè men ni besmèt lan avèk pati sa a. Li te detache de kay la. Nan tout sa e besmèt, kounye a men kay la se li menm ki wè pou la a. Men kay la la a. Ok. E pentire m pentire kay la, se pa pa se pa pou frekansite, pa paske l fini, se paske m pa vle moun vin lè yo vin wè m la a pou yo di se nan yon se nan yon se nan yon pak kochon m ye ki fè m pentire l. Mentnan e an nou avanse pou nou al anndan kay la kounya. Ok, wi men deyò kay la, fas kay la. Mwen menm pa yon salòp. M pa fè vœux de pauvreté mesye dakò m pa fè vœux de pauvreté m pa yon salòp m pa yon kochon donk si m abite nan yon kay se ladann pou m pou m pou moun vin wè mwen donk mwen pentire l avèk yon varyete de koulè ki fè w wè ou ka wè kay la parèt yon bèl kay ann avanse pou n wè nou pral wè kounye a anndan kay la pou wè kisa ki anndan kay la ki fè mwen menm m kapab. E m kapab la, m kapab lè ki ki fèt ou ka di kay la son gwo kay. Men, men anndan kay la, m gen sa sèlman kòm tab. Ok? Sa se televizyon. Ok, yon televizyon k la, avèk sa m yon ti frijidè. Men. Bagay la di, bagay la di pèp ayisyen. A de ti frijidè komisè. Komisè m pa t souri non, m pa t souri men frijidè a tiye m nèt. Ti tab komisè. Ti kay komisè. Men sanble depi lè komisè a soti nan besment lan, l ap gen nan bòlèt. Men la mezanmi gade ti kay men sa vle di pou sa nou pa sètifye komisè a nou mechan gade ti frijidè l mezanmi a ga fè nou nan kay la gade ha ha ha ha eeii lè m ta premye achte frijidè m pa ta achte frijidè sa komisè se pa serye sa ha ha ha mwen lè m te premye achte frijidè m pa ta achte frijidè konsa. Bon sa sa kenbe humm. Humm komisè ap tuye m net. Ok men sa m gen men sa m gen nan vin si mesye. Aditak mwen kay la san mèb wi. Men men sa kay la. Ti komisè ta mwen ta montre nou asyèt ou manje yo tou. Ou wè komisè komisè ou wè la ou wè premye jou m kontan wè la fon tan konsa la fon tan gade nou. Kreyòl san pou san, li vle nou konprann mizè a pèp ayisyen. A pa kou dirijan yo bezwen fè nou konprann mizè yo, wè kòman yo pale? Ti kreyòl san pou san. An men gade ti frijid. Èske w wè yon chèz ladann la? M pa gen ni chèz ni tab. Men. Donk mezanmi, komisè a pa gen ni chèz ni tab. Fon don a komisè a. Fon don a komisè a. Men kote komisè a rete. Li pa gen chèz, li pa gen tab. M poko fè anyen ladanl vin isi vin isi ou mèt tounen. Mezanmi fon ti gofundme pou komisè paske bagay la di fò komisè a fini kay la. Tounen bak. Ou pa ka kite yon komisè kap arete nèg ou wè sam diw la kap vin avèk pil zam pil bal nan peyi a yon komisè kap konvoke pastè kap woule tete pitit li poun kitel ap domi non. Komisè a paka refleji byen. Nou ka konprann jan komisè ap montre nou si nou tande komisè a nou fon kout on fo pa nou ka konprann pase sitiyasyon an pa bon. Kay komisè a sipoze pi nice mezanmi. Non, non, e de komisè a. Ok, chanm sa, ou el pentire men li poko fini li pa gen ni anyen, ni bwazri, ni kabann, ni twalèt pa gen anyen ladann. Yon chanm vid toule isi, tounen do. Yon kay san vit. Ou wè vit la? Men fenèt a pa gen vit. Gade sa tou, men li. Ann gade, avanse. Men. Ou wè? Men li. Kouman m fache rido sa yo? Se yon zanmi ki vin lakay mwen la soti an pwovens. Li te gen yon pwoblèm bò lakay li. M mete l dòmi sou kabann nan. Lapli mouye misye, epi m tou achte rido sa m mete. Hum. Komisè a touye m la nèt. Menm kòb komisè a pa gen pou l achte rido. Eeyy m sezi m wont m pè. Menm kòb komisè a pa gen pou l achte rido. Donk se pandan yon zanmi ap pase l achte rido a pèp ayisyen yon zanmi te vin wè l. Komisè kot madanm ou? Ou pa gen madanm? Enposib. Kabann nan sanble ak yon kabann bòs bò lakay la te fè. Mezanmi komisè. Non, latou mouye, latou mouye. Gade mwen, tout sa se dlo. Sa plis sou sa. Don sa ve di ke men kote yon kay yon komisè gouvènman ki nan koripsyon. Men kay komisè Lafontan fèk nan koripsyon men li. Men kay la, an avanse. Men kay komisè Lafontan fè ki li men nan koripsyon. Sa se twalèt la, an avanse. Men twalèt la. Banm pase li men sa pou nou men. A la verite wè son bèl twalèt. Son bèl twalèt, m pa fè ve de povwete, m pa kochon, m pa salop. Men sa w wè ladan twalet la, ou wè anyen ladan la? Èske w wè yon klozèt? Li pa gen klozèt, li pa gen pandri, li pa gen anyen. Atant pou bòl sanitè. Ou wè li? Men yo. Ou wè li? Anyen m pa gen. Kot madanm ou konmise? Kot madanm nan menm? M pa gen anyen, anyen ditou. Ou wè son rido, men. Ou wè vit la? Ou wè son rido pa gen vide ladan son rido m mete lè map benyen pou ke. Se ki vle di jiska prezan la se toujou san entimite. San entimite, san entimite, san entimite ok Don Menni men kay yo di on komisè gouvènman genyen 2 fwa m komisè e ke mentnan m pa m pa kapab fin fè kay la ok. Nap kite bay manti sou moun komisè pa nan kòripsyon non. Komisè a pa nan kòripsyon paske li montre tout anndan kay la. Bon men kay la mesye, sa son biwo, se biwo mwen. Sa se yon biwo. Sa son biwo kote m met dosye mwen pou m resevwa moun. Men li. Sa son biwo, se biwo mwen kote m mete pou m resevwa moun. Oh ok, si m byen konprann sa se kay menaj la. Ay kay mennaj la men pok sa se poko kay madanm nan pase ou te di fò okipe ni madanm ni mennaj pa vre kòmisè sa se kay mennaj la men poko kay madanm nan je konpran sa sanble ak kay mennaj vreman ok je vwa kòmisè sa va ale donk m pral fon ti videyo tou pou m montre nou lakay la kòman li ye ti frijidè ti fou. A fon gofondmi tou. Fon gofondmi pou komisè a vin la non kay. Ya nan koripsyon. Donk se nan kay sa a mèt Madistin Samuel te vini tou. Li te chita anba. M pral montre w kote mèt Samuel te chita. Vini. Vini montre w kote nan dosye Sogener sou prezidan Jovenel Moise e ke li te mande m pou m pa met manda dèyè dèyè moun yo. Hein? Pou m pa met manda dèyè moun yo. Men li. Bon kote sa m paka fè m abite la mesye m komisè 2 fwa e mwen genyen 27 an map travay. Epa kay sa yo di konsa ke se pran w pran l nan men moun nan? Bon m pa konnen paske mwen menm mwen te fè kay mwen m pa konn kote m ale m pran nan men moun. Bon yo di ke m pran kay m pran kay nan men moun. Se konbyen tan komisè ou pran pou ka konstwi kay la? Mwen ane sa fè m 6 an On kay m fè pyès pa pyès. Se sèlman dal la m fè tout vin pyès. Bon lè m ap fè dal la, gon pati m bloke pou siman, siman m te fini. Aprè 3 jou mache siman m fè l. Don men kay mesye yo di ki koute 4 a 500 mil dola. Don mwen menm m ap di klèman, kòm mwen wè ULCC met on nòt deyò, e mwen felisite ULCC pou nòt sa met deyò, e deja mwen di l mwen prè pou yo mennen envestigasyon sou mwen. Antouka. Nou wè kay komisè a, nou wè ti kay li, kòman l ye, pa menm gen anyen ladan. Li pa gen fou, yon televizyon, li pa gen asyèt, li pa gen gode. Li gen yon ti tab, li pa gen chèz, li pa gen kanape, li pa gen salon. Komisè a pa nan kòripsyon. Nou wè ti kay la. Antouka, ULCC, bon m pa konn si se kay madanm nan oubyen kay mennaj la pase l di fò l okipe tou de. Bon, de tout fason m espere ke lajistis fin fè rès swivi. Frèz e sè byen eme byen vini nan Ayiti peyi spesyal donk mal tonbe sou mesaj sa yon mesaj ki ekstrememan enpòtan fèm raplem de yon istwa bon ann tande ansanm konsa ou va konprann pi byen. Humm se paske depi moun nan fè filol konplekse se pou inove vini avèk yon bagay Alelouya. Paske sosyete a fò egzijan si pa fè w kado. Wap goumen kisa w fè pou viv. Ou ka toujou gon moun aletranje chak jou mande l li ba ou. Men gon jou gon enkonvenyan. Kòman w pral naje pou soti ou menm si w pot konn fè anyen pou kò w. Se pou pwodwi nan sa kap rantre yo pou demen lè gon pwoblèm ou ka kontinye goumen. Paske vi a senp. Men moun yo yo konplike yo. Komsi yo pa vle zanmi wè yo, yo pa vle fanmi wè yo. Moun kap gade w kap kritike w la pap fè anyen pou ou non. Se ou pou fè pou tèt ou. Ou bèl fanm o kontrè ayisyen renmen achte nan men plis moun ki bèl. Plis ou bèl plis ou ka fè biznis. Menm si moun nan pat bezwen defwa pou bèl ou al achte li. Ou kreye, ou inove, pandan ou lan klasik oubyen inivèsite, ou ka gen yon biznis ou pètit antrepriz, l ap kòmanse tou piti, l vin bagay. Nou pa bezwen, nou tout ap kite peyi a, ba kiyès n ap kite? Mezanmi. Desalin pa p leve vin viv ankò non. Tout Ayisyen sèl bagay papa Desalin, papa Desalin. Desalin te kòmanse wout la, men kote l rive a l trase l, se nou k pou kontinye pou n fini pou n achive l. Sa vle di tout. Ayisyen met men lan pat la. Se pa kite ayiti konsa si w pa konn kote w prale ou pral pran imilyasyon anba vye pal mannan vye blan mannan vye papèm vye dominiken ap fè imilye n pandan lakay nou n te ka pwodwi nou pa ka fè moun ap fè n pè se pou n mete fanm nan senti nou pou n di gason nan tay nou pou n di mwen vle ret lakay mwen men kòman m ap kreye pou m viv men. Pou kreye, li pral mande w pou fè desantralizasyon tou wi. Twòp moun gonfle nan kapital la. Retounen lakay. Epi nap, Ayiti nap reve a li posib. Amen Grimel amen. Amen bravo pou Grimel. Pase Ayiti, Ayiti nap reve a li pa nan mon sèl moun. Li nan men nou tous. Pase Obama te di yes we can. Li ta di yes I can. Li di nou pouvon se mwen se ou se nou amen amen wi men epi lè sa tout moun ap anvi vin vizite nou lè sa e nou k pral imilye moun si se moun fòme nou ye nou pap konn imilye moun nap toujou imilye moun nap toujou rete dèjan ospitalyè. Alelouya gen Bondye. Pèp ayisyen l pa fasil non pou tande pawòl sa yo nan yon moman ki si difisil konsa nan peyi dayiti bon. Lèm tonbe sou videyo sa, m sonje manman m. Ki te konn leve n chak maten, senkè edmi pou n al mare kabrit. Chak moun gon kabrit. Tou piti, chak moun gon kabrit pou pran swen kabrit la. Lè w fin mare poul, ou pral mare kabrit. M te gon kabrit. Nou te rele kabrit la Samson, paske kabrit la te tèlman gen fòs, s on kabrit ki te konn fè twa pitit. Bon, manman kabrit la te konn fè twa epi vin gen yon femèl, men femèl la gen fòs tou, menm jan. Kabrit sa a, se sèl yon gran frè m ki te ka mennen l. Se nou twa k toujou al mare kabrit, mwen, yon gran frè m ansanm avèk yon kouzin mwen. Kote nou konn al mare kabrit la, son zòn ki rele Ravin Odyab. Sak fè yo rele zòn nan Ravin Odyab, se paske li nan mitan 2 fant mòn epi gon pakèt bwa ki preske kouvri zòn sa. Epi solèy rive la, zòn de twa zè. Donk, li ka jou ap pase nan zòn nan, lè yon ti jan fè nwa paske solèy pa vrèman rive la tèlman nan ravin nan l toufe. Yo rele l ravin Odyab. Epi frèz e sè byeneme, men nan tèt ravin nan, gon seri de pye bwa, donk, Anba s on falèz. De mòn epi anba mòn nan s on falèz men nan tèt la g on seri de bwa ki nan tèt falèz la. Sa vle di s on moun soti nan mòn nan anlè l ap glise tonbe l p ap tonbe anba falèz la, bwa yo ap kenbe l. G on pakèt pye palmis ki pouse nan ravin nan k monte, g on pye, kòman pye bwa sa rele ankò, pye twonpèt ki pouse tou nan ravin nan. Epi gon pakèt pye bwa ki mare ansanm nan tèt falèz la. Ou konn sa nou fè? Yo voye nou mare kabrit, epi lè n fin mare kabrit pou n antre lakay, pou n benyen, prepare pou n al lekòl. Nou desann nan ravin nan, kote palmis yo ye a, nou chache tach. Lapli te fenk sot tonbe, nou fin chache tach epi nou monte nan tèt mòn nan. Nou fin mare kabrit mwen, frè m nan epi ma kouzin. Frè e sè byeneme nou monte nan tèt mòn nan anlè epi gon zèb ki rele santi chen. Zèb sa tèlman santi fò, tout nan mòn nan plen. Epi nou kòmanse glise tach soti anlè desann nan tèt falèz la kou n rive anba kòm gen pil pyebwa, n al ateri nan dèyè pyebwa yo, pyebwa a kenbe nou. Èske w konprann? N ap kouri monte, kouri desann, kouri monte, kouri, n ap glise tach, se wouch! Tè a fre, e tach la fre, li pa sèk, epi n ap file desann. Kannat! N ap file desann, n ap pran plezi n. Manman m parèt nan lòt fasad la, l ap rele nou, li pa ka tande nou, pase nou pa tande kote nou ye a pèp ayisyen, nou nan tèt ravin odyab, sa w tande a se tach n ap glise, n ap pran plezi nou epi solèy la ap monte. Lè gen youn nan nou ki resi parèt sou tèt mòn nan, li wè manman m nan lòt pwent mòn nan ap rele nou pase gon yon galèt nan mitan pou travèse. Nou di n ap vini! Lè n rive lakay, li gen de pòt, ki te kande, li gen tan de pòt sete karant prale, li kòmanse ta. Donk rive n rive, manman m ap joure, kounye a la, l ap di nou prese vit pou nou manje, pou nou met inifòm epi poul mete nou devan poun kouri epi poul dèyè poul menm lap vini poul pase nan direksyon poul di nan reta. Lèn rive lakay yo pral poze nou kesyon kisa nou tap fè ki fè nou rive ki fè nou pran tout tan sa men kòm nou konnen gon kabrit ki rele Samson kabrit la yon ti jan sovaj nou di Samson te lage ti konpran lè nou di Samson te lage nou tap kouri dè kabrit la fòk nou te mare li donk Kòd ki te nan kou l la kase, fò n te mare li pou ke Nou te mete l yon kote anvan n vini e sa k pran tan Nou bay granmoun yon pawòl kenbe, tu konpran. Pandan ma m di mwen menm chita, ou konnen, granmoun nan pwovens gon jan yo mete w chita pou manje, e m pa t konn chita twò byen, depi m chita de pye m prèske rive dè tèt mwen, tu konpran. Epi m te gen yon ti kako sou mwen, pèp ayisyen. Adje, kounye yo ta peye m pou m chita konsa m pap ka chita non. Kounye a la sa ki pral pase nan dosye a? Manman m di m chita se ton akasan a pen yo te fè nan maten pou yo pou nou manje anvan n al lekòl. Kòm etan done akasan yon ti jan cho, manman m ap mete l nan bouch mwen kòm pi piti epi li fè frè m nan ansanm avèk kouzin mwen al benyen Distance pou yo fin benyen ma gentan fin manje poum debarase douche pou yo debarase douche la epi kounya la pou lal benyenm epi papam menm ap parèt lap soufle m pa konn kotel te soti nan granm maten epi manmanm ki chita kap banm manje men pa bliye m gon ti kako m pa konn chita pèp ayisyen m pa konn ranmase kako poum chita e jiskaprezan m gen problèm sa. Saw tande a? Epi m telman glise tach donk kilòt la vin detire ou konprann? Kilòt la vin sanble yon sak. Epi kote m chita atè a m ouvè pye m pèp ayisyen fou kilòt mwen nwè! Ou kwè se koze? Nwè! Epi asyèt la te devan m men manman m pa wè se lèl leve l lap met nan bouch epi l voye di, Talè! Jan kilòt ou fè eta sa. M pa ka reponn. Pase m pa ka bay eksplikasyon kòman kilòt mwen fè eta sa granm maten an. Ki kote m t ale. Epi manman m gade m li di han siman se nan glise tach nou te rete nan tèt ravin nan pa vre. E sak fè n pa janm tounen. Donk manmanm pral metem nan gada vu. Yo metem kanpe yon kote. Nèg yo al rele lòt yo pou chak moun kanpe yon kote pou nou youn pa gade lòt pou nou bay eksplikasyon kòman fè nou eta sa kilòt la vin sanble yon vye grèp tèlman. Kounya la, lè Mama al fouye bagay kouzin mwen jwenn vye kilòt pa l sal menm jan tou. Dèyè kanson frè m nan chire nan glise tach nan maten an. Bon, kòm etan done li te yon ti jan ta, Mama m di ok, sonje sa nou fè. M vann nou l. M pa prete nou, ni m pa fè nou kado l. E sanwont nou ye, m konnen m ap pran nou kanmenm. Bon! Apre sa fin pase, apre yon semèn, malerezman, vòlè vòlè kabrit la, pèp Ayisyen, yo vòlè kabrit mwen an. Yo vòlè kabrit la. Malerezman. Donk, tou sa, granmoun yo fè l, leve w nan maten byen bonè pou al mare kabrit, ba ou yon bèt pou ankouraje w, tou sa se pou. Fè ou antre nan lavi, se pou montre ou ke bagay yo pa fasil. Se pou montre ou ke yo ap leve ou ansanm avèk yon bagay nan men ou. Si tout fwa ou pa la, yo kite ou ansanm avèk yon bagay, sa ke yo genyen an, yo pataje l ansanm avè ou pou montre ke ou gen enterè kontinye plante, ou gen enterè kontinye gade kabrit, ou gen enterè leve chak maten pou mare poul, ou gen enterè pou kontinye pran swen bèt yo e ou gen enterè tou pou degaje ou pou ale lekòl puiske Konesans se bon bagay men li enpòtan tou pou kontinye fè sa yo puiske se sa yo ki kenbe Ayiti e se sa yo ki fè nou fyè de sa ke nou ye e se sa yo tou ki fè nou diferan pa rapò avèk tout lòt nasyon. Mes chers compatriotes, m ap fè nou tout konnen ke Ayiti renmen n Mes chers compatriotes, m ap fè nou konnen byen ke Ayiti bezwen nou tout e san nou e san nou youn travay la p ap ka avanse. Pou Ayiti sove, pou Ayiti soti kote l ye la, se travay pa m, se travay pa w, se travay pa nou tout. Men, menm jan l di nan im nasyonal la, Dan no ran pwen de trèt. Donk, nou bezwen fini ansanm avèk trèt yo nan mitan nou. Idantifye yo epi mete yo de kote. pandan nap kontinye travay, montre yo ke yo te nan move chimen, fè yo pran konsyans. Mwen di w mèsi paske w tap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa m se Fouco, nap kwaze nan yon lòt videyo. demen maten 9 vè mwen renmen w anpil deja pase bon dimanch e bon semèn bizou bizou one love.